Theriel Thelus, prezantatè emisyon Ti Koze ak TT sou Emancipation FM ki chwazi fè yon challenge, challenge ou konnen lè nèg la li menm bezwen e chak 6 è a 8 è radyo Emancipation FM, radyo Senatus lan natirèlman ou konnen e. Dòdinè, depi nèg la bezwen frèm, wè depi nèg la bezwen frèm, Wap pale de granmèt yo. Ah mon chè. Nou konnen si e se lòt nèg sa yo kap fè n konprann kòm si Bon kisa yon nèg, ekoute m, mezanmi mpa mwen mpa konprann bagay sa. Ou se mari madanm ou, gon bagay ki pase ou vin la ou esplike l. Ou mande padon e si tout moun dakò. Fini. Epi kisa moun nan ap kontinye fè la ankò la? Non paske sa k se mwen al. Li renmen madanm ou? Non mal si non pa pa sa. M pap m pap di sa. M al siprann misye ok kap oryante fi a nan yon lòt bagay. Yo pa wè. Nan moman kote a di m. Yo pa wè estati w ak estati madanm ou? Enbe pa wè. Enbe se e wont misye wont. Tande non. Misye wont di fèt ke nan jodi m ale. te gen ti pwoblèm, m ale, epi menm demen maten an bo, m bay ayide ke, se etan, ayide ke menm demen maten an m gentan tounen. Mwen gentan tounen, e mwen pale avèk komisè de polis la ki se Kalèb, ki di mezanmi mon chè, retounen vin jwenn madanm ou bay sa yo. Jere koze a bay sa yo, bagay pa t bezwen rive la bagay sa yo. Mennan kounya la, mennan kounya la. Nèg la ap alimante yon bagay, l ap rele fi a, l ap di fi a yon pakèt bagay. Mennen lè l wè m siprann li, paske telefòn sa Louko Dezi, e pa mwen l ye. E telefòn madanm nan. A bon? Wi Louko! Donk nou itilize menm telefòn? Non, sa vle di ke telefòn pa m nan menm lè w wè l nan men m e pou li l ye. Ok. Telefòn pa l la menm lè w wè l nan men l e pou mwen l ye. Yon bay yon kòd nan telefòn nan? Non pa gen bagay konsa monchè! Bèl bagay. Wap banm konsèy Esaïe monchè pa kite bagay sa yo rive wè mwen admèt ke gen yon bagay ki pase gon kot gon gon gon ligne mwen franchi m pat dwa franchil m aksepte men kounya la pou pèmèt ou pou wap tretem de vagabon wap tretem de vagabon m pap desann al jwenn ou Teriel map diw sa jodia la m pap desann al jwenn ou pou la senp e bòn rezon m fèmen dosye a dosye fèmen se ou kap bat pou fè lòbèy sou bal paske wap chèche frèm. Wap chèche yon frèm paske ou bezwen challenge mate deba sou baz sa ou bezwen fè la li pap itil ou anyen ok paske kòman imajine w kòman imajine w nèg a di o fi a fi a pa madanm mwen wi eeyy ki sans sa gen challenge ki sa la mon frè wi nèg a di lè nèg a kanpe l di o wi entèl pa madanm entèl entèl pa madanm entèl non Tande wi tande Etèl mademoiselle oh se tèl se ti boubout li se ti boubout li kòmsi e kòmsi son fanm li pral li pral li pral manke fi a dega tou wi e pa madam ou gen pitit avèl la wi map vi depi 5 an tande wi tande wi depi 5 an ou konn madan Teriel kote m konn tande frè gade non koulya la li di li di ke e fi a. Mwen e komsi se yon fi map bay 2 map bay 2 kou a di mwen komsi m pase fon pa chat vin jwenn fi a men men son yon moun map viv avèl li chwazi li menm ok pa rapò avèk teriel t chwazi fè lòbèy la nan relasyon sou bay paske se akoz de sak pase a ki fè misye ap antre kòl nenpòt kijan men sa map di misye lè jan de bagay sa yo rive Gon halte la fok anpe paske ou paka fè sa sa wap chèche a ou bezwen desann mwen nan kote ou bezwen rivem nan mpa pran la avèw men se dènye fwa. Ekoute 2 moun ki te gon pwoblèm on jou pa menm pran 2 moun yo antann pwoblèm yo 2 moun kap viv nan ka ansanm ki gen pitit ansanm bon kisa sa regadew nèg Ok Statut. Madame men madanm wap poste foto sou statut l wap poste foto paw sou statut madanm ou bon ekoute bon ki pi bèl bagay ki gen pase sa. Ok donk sa vle di ke misye bezwen fè lòbèy li fè lòbèy li misye ap trete m de vagabon mwen panse ke jodi a la li pa nòmal ke yon jounalis ou chwazi èske w konprann sa se pa sa Sak dwòl la se ke lè nèg la chwazi pou lap di gwo dènye kote l di gwo dènye kote l di o wi e lè l wè fi a pa admè pa pa antre nan lojik pa l la lè l wè fi a pa antre nan lojik pa l la paske l tap di fi a men wout pou fè fè tèl bagay fè tèl bagay ay epi di fi a pa kite msye wè mesaj sou telefòn mwen nan epi yè msye di m espès de ti lach kiyès ki lach la la Nan koze madanm ou an wi. Wi! Misye dim espès de ti lach. La kounye a la tout moun kap atravè le mond kap swiv Facebook bagay sa yo kiyès ki ti lach la la? Lach la poukisa? Nan koze madanm ou an. Wi! M son ti lach paske bon konnen de bagay misye di m ake e presyon map fè sou fi a m pa mezanmi oh fi a pèm ki bò fi a pèm nan? Bon kosa gade nèg la. Pa gen bagay pè ey. E konprann mwen ou konprann Esaïe. Wi! Misye dim espès de ti lach oh m pat vle oh oh oh wi ou pat vle nonmen non m Ah ou tande li tap chèche pou nonmen non l bon maten an msye Theriel Thelus Ala mwen menm m te di jounalis kòm si gen kèk jounalis kap fè bagay m pat site non msye vreman pi sa avan sa l pat site non m kounye a la mwen menm kounye a la e jodi a la m di w mesye w te fè a e w de fèt m te di mesye a te fè a men nan kounye a la Hein kisak gen nan sa la kesyon de telefòn tande la kesyon de telefòn nèg la pran ou konprann pou nèg la chwazi antouka nou salye madam kimberly epi mezanmi. Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Pwodiksyon ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la. Answit.